Kote sa menm? Ti bòt ti bòt m achte a mwen renmen. Shameen sak gen menm pa ka fè tchòy non menn sak pase menm wap antre nan lame menn. Sa misye ap di la menn bagay lame menn yo kounya la menn ti jèn ou ye kounya ou pral nan lame fè moun ap fò pote vye bagay menn fò fè vye antredman yo map eksplike yon bagay menn gon Taiwan ki ouvè menn sa fè w pa ann ale menn. Epi mwen menm an patnèm nan la nap lage menn. Oh oh Taywoun peyi serye menn paske nan moman la m stelman pa sou anyen menn e sèl sendomeng m pa prale paske la ap tiye moun wi menn se lajan m bezwen menn gen kòb la menn. Haa plis ap pale si gen lajan la menn yo peyi sa menn son peyi m deja dil deja menn bede di moun bede tout moun map esplike yon sèl sèl bagay map di yo peyi a yo pa fè rechèch sou peyi a yo di peyi a son peyi yo manje krikèt Men yo pale yon vye lang tching tching tching tchong m pap ka pale l yo. Peyi a se a dola l sèvi frè. Ou konprann peyi sa se yon peyi k devlope anpil frè m. Ou konprann so n ap lage men. N ap lage. W ap lage tou men. Si w ap lage men nou tou ap fè wout la men. Paske m gen yon mòdòfòkè la men depi misye wè avè nou e vye pawòl l ap ba nou vye konsèy misye pa janm ba n bon ide. Koko! E men piti, esplike m konbyen kòb ki gen pou al lòbò a monchè men. M sou sa e? Esplike m kijan rakèt la ye baz. Ah frè! Kounye w ap pale men. bon lespri, m ka di pèp ayisyen pa gen bon lespri ki fè al la men. Paske imajine toi bien, yon peyi nap okipe, peyi a vin pran endepandans li konsa nan men nou, epi yo gen yon rayisman pou nou, yo gen hèn pou nou dèske nou te konn ap okipe yo, epi nou menm nap lage kò nou an Repiblik Dominikèn. Li pa bon menn. Yow menn, an palan de sa menn, yow, an m'en fou de sa menn, an lage Taïwan tande menn. Bel basik wi zanmi. Ton bibi sak genyen menn nou pa kwaze ditou menn nou pa wè menn sak pase non kot patnè pam Jerry menn ba yon kontwòl nou menn. Misye misye misye al regle yon bagay nan sant lan la paske li konnen bagay Taïwan nan trè sou nou la menn nou ap lage Taïwan nan la bat so e jou kap vini yo la nan mwa kap vini yo la yo ka pa tande n la ankò menn konn sa m di w la nap gentan lage menn. Ti jèn, pa di moun anba ay nèg yo non patnèm. Oh kounye a la men, sak gen pou ti jèn? Bon e la men bwal ouvè, gaz fin ant, gaz fin pouri anndanm kounye a menm, menm on kilomèt m paka kouri. Kounye a, al met pason wè m en kijan yo rele galil lan lan kou m la men, m pap ploye an de, monchè kite m al, kite m pati nan dava. Oh ti jèn sa w di m la menn, pa di m jodi an ou vin la dat m pa wè w pou m fon ti pale avèk ou Konsènan de Taiwon baay se si m tande nèg yo gon afè Taiwou, Taiwon, Taiwon yap pale. An jodi yo vin la menn. Ou fè pati 3 nèg 2 nèg sa yo patnè pa m. M ta konseyew ou tounen tounen Ayiti menn al nan lame al ba peyi w sèvis patnè m. Mwen m pa nan Taiwon nan non frè m. Ah ou pa janm menn bon pa pa okipe misye kap pale a tonp bibi menn bon men eseye bay bay bay tè klasiko yon bri la. Ou di m pe la menn. Sèl sam regrèt sa pou nou mesye. Kèt mesye kiyès kap relem la mesye allo. Yo Trekwa Chiko sa kap fèt la ah depi maten map rele w m paka jwenn ou sa kap fèt menm Ebyen ou konn bagay nou poze nou poze Yeah m te m te bezwen rele w ou konprann pou pou m ka konfime kilè dat vwayaj lan Kilè kilè nap ka vwayaje la. An samdi kap vini? Oh ok ok ok ok enben pa gen pwoblèm non enben enben one love tèt frèt. Woy woy woy woy Top BB lè a rive men lè ap rive yow men gita an ou mèt tou pran gita an li fè w kadol dat vwayaj mwen rive Taiwan li ye sa w di samdi bonè nap vwayaje samdi kap vini wi trè klasiko di nou samdi Kounye a kisa m pral fè kado la Kè Lè m prale m ap on vòt la tande. Frèt frèt Ba li Gita ou mèt pran l Ou mèt pran gita Ou mèt pran l Ou mèt pran l Ou mèt pran gita Map chèche linèt Linèt la fò byen Men telefòn nan Men telefòn nan Non non telefòn Papa o mesye Ak fèt la menm Nap mete m deyò mesye Kisa k pase la menm Nap kite m mesye. Top baby ou pat gentan pale ti jèn menn kòk kijan bagay yo ye menn. M eksplike misye tout bagay nèt. Sa vle di misye prè pou l vole menn. Sa vle di ke M pa konn si misye gen ase lajan men. Ebyen nap fè wout la ansanm nou paka kite misye non men. Non monchè m pap kite misye men fò misye gen kòb menn. Ebyen nap ede misye sa w panse. Ebyen ede misye a se youn menn e lèm rive a ki kòb nap fonksyone menn. Sak gen la a mesye? Nou fèm sezi. Banm eseye met gita a la. Ou mèt pran gita a. Mesye m pa m eseye pa konprann sak pase la a mesye. Sa di mesye, andeyò de sa m pran tan m pale nou mesye, nou pa janm tande m, a vle di nou nan Taïwan nan toujou mesye? Taïwan li ye. Jerry, Jerry banm di nou yon bagay, mesye nou te la, fon ti tande m. Nou te la, nou te wè sa k pase yon seri de mesye ki bò isit la. Yo fè wout pou tèt dwat, nèg sa yo pa menm pran Rive nan kote tèt dwat la. E tèt dèyè yo fè ri. Sak rive mesye? Yo mouri? Ou ti jèn, m pa kwè w ansanm a nèg sa yo. Nèg yo mouri, gen nan yo ki nan prizon, gen nan yo menm voye Ayiti. Bon, sa ki fè m mal la mesye, gen nan nèg yo ki vann tout bagay yo te posede. Nèg yo t ap byen pase nan Brezil. Ou konprann? Yo t ap byen pase. Men aktyèlman la, se atè nèg yo ap dòmi. Jerry m pral ba w pwoblèm wi patnè pam. Ou pa p ret nan travay. One pwoblèm ou se pa ret nan travay. Ou wè ki pwoblèm ou pral gen lotbò a? A vle di ou pap ret nan travay ki sa k pral pase la mèt la? Ou pral soufri lotbò a? M konseye w rete. Ou menm Top Bibi, ou gen 3 zan isit la Top Bibi. Menm bonjou ou pa konn kòman yo di nan lang pòtigèz la non menn. Ou l ap di pou ou menm. Epi di nou yon bagay mesye, peyi sa a ki gen lang tching tchèng tchong sa a, Mesye krikèt avè ravèt pa gen chans ladann non mesye sèl sa map di nou bat pou nou pa pase pou ravèt a krikèt mesye antouka mesye mwen menm mpa ladann em ta konseye nou mesye tandem an nou rete la an nou viv viv nou ti reyalite brezil la mesye antouka mesye mwen Piga nou ban mwen enben pa gen pwoblèm m pranl mal avèl. A tèt chòv vre anmèt ale. Mwen ta ale frè. Bay mwen. Yo Jay. Yo Jay. Ki bagay ou fè la menn? Epi ou bay misye gita a menn. Oh! Top bebe.